Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen gen yon ti reproch map fè ak anpil youtuber menm jan avèk mwen E ki yo menm ap reyalize anpil gwo emisyon. Men eske sa a se ta kapab yon oubli obyen yon omisyon paske sa k ap pase nan peyi a la a se pa le moman pou yon youtubè ap fè pwopagand pou nèg ki nan opozisyon. Se pa le moman pou yon nèg ki youtubè ap fè pwopagand pou nèg ki nan pouvwa. Lè w vin la a, m pa konnen petèt ou kapab gen yon oryantasyon politik. Men premye moun pou batay pou li se les oprime. M pa kwè chanèl sa a ap janm antre nan lojik pou fè pwomosyon pou nèg a fè bon deja alòske n ap gade popilasyon an anba a nan Site Solèy, nan Tibwa, nan Gran Ravin, nan Matisan, nan Fontamara k ap manje bal maten midi swa. Nou pa fè ankenn gwo deba sou sa. Nou prefere ap pale de referandòm, nou prefere ap fè elòj pou sa Jovenel Moïse ap fè, nou prefere ap fè elòj pou yon seri de nèg ki nan opozisyon an ki anpeche peyi a vanse. Mesye, ann pozitive ok. Nou pote ba ou yon nouvo emisyon. E danble fò m di nou ke sa te bèl anpil lè w te konn wè yon polisye ak inifòm krèm nan sou li. Se te bèl bagay. Mwen sonje lè yo kraze lame a, lè Jean Bertrand Aristide, m kwè se sou li, anpil jèn pral pran fòmasyon aletranje pou premye kò ki sòti nan lapolis nasyonal la, se te bèl bagay. A sèt epòk m ta kapab di moun lakay ou ap di tèt yo, waw! Pitit mwen an ap vin yon gwo bagay nan peyi an. Se te kanmenm yon fyète. Lontan, Lè yon pwomosyon fèk sòti, se ankò yon fyète pou chak grenn polisye ki ladan l, yon fyète pou fanmi li, men pou tout pwòch li tou. Lè li nan lari, li chèlbè anpil, se kòmsi yon elèv filo ki reyisi nan egzamen klas tèminal. Waw! Se te bèl bagay, lè w pran egzanp 95, 96, 97, premyè pwomosyon dpolis ki sòti. Se te bèl bagay pou la repiblik. Men w konnen jodi a tout bagay sa yo ale. Yo ale se paske o fil di tan nou kite bandi grandi nan peyi an e nou ba yo anpil soutyen, nou pa ankadre polisye yo, gen anpil nan yo ki antre nan lojik politizasyon lapolis lan epi kounye a tout dinite fin ale. Nèg kap fòse kenbe dinyite yo nan lapolis lan, malè pou yo. Nou pral wè sa. Depi kèk tan, polisye ap tonbe anba bal, bal asasin, toupatou. Lavi yo pa itil yo anyen. Enstitisyon an politize. Ramifikasyon antre bandi zame e polisye? A, sa se gwo kesyon pou yon nèg ap poze tèt ou. Kòman sa fè rive? Kòman yon polisye jounen jodi a deside pou l di, oke, map kolabore ak yon gang? Men tout reyalite yo la. Politizasyon lapolis lan, lè on nèg ou se prezidan epi ou konprann ke polis la se kòb pa w li ye, se sa w vle a ki pou pase, vin gen pwoblèm. E anpil chèf lapolis pran nan bagay sa. Pa egzanp, nèg la li prezidan epi l di bon, polisye yo la, matrake tout moun ki pran lari, k ap mande pou mwen ale. Ba yo anpil gaz, tire bal sou yo. La ou gentan antre nan kad. Politizasyon, kòm si lè w ap egzekite yon lòd ki pa antre nan liy lapolis la, ou gen tan politize. Men gen yon lòt bagay ki antre nan kad politizasyon an, se kòm si nèg yo pran enstitisyon an yo fouye l nan pòch yo epi jounen jodi a la yo di ke, ebyen nou pral fè yon lòt bagay avèk li. Politizasyon lapolis la vin kòz lepolis ak lapolis pa genyen twòp diferans. Anpil fwa lè lepolis yon kote, lapolis lan se yon kote pou l met kò l paske dabitid yo konn gen plis pouvwa ke lapolis. Bandi rive nan yon moman kote li vin tèlman presye pou anpil nan dirijan nou yo, se yo menm ki gen tout pouvwa. Yo se kòmandan. Polisye konn souvan rele kèk nan yo patwon. Anpil nan yo konn ap fè pewòl pou polisye, paske yo gen plis bagay nan men yo. Donk vous imaginez ke depi w antre nan lojik sa, pa gen fyète pou lapolis ankò. Si w nan lapolis lan, ou chwazi kenbe liy sa, li bon pou ou, men se pou yon ti bout tan, de courte durée, paske y ap konnen ou nan sa k pa sa. Men, si w chwazi pran yon lòt vwa, kòmsi La voix de la dignité ebyen malè ankò pou ou wi paske se swa ou mouri swa ou nan prizon ou byen ou jete w sa vle di ou kite peyi dayiti men nan ki kondisyon polisye yo ye jounen jodi a depi lè premye pwomosyon an te sòti pou rive jounen jodi a pandan tout peryòd sa a nou viv yon politizasyon de la polis ramifikasyon antre polisye e bandi zame akòz dirijan nou yo Sa ki fòse kenbe dignité yo a, se pou malè yo. Nos dirigeants, c'est-à-dire les gens du gouvernement, l'exécutif, et quelques membres de l'opposition bien sûr, les bandes armées yo tèlman précieux pou nèg sa yo, men yo pa janm mete nan tèt yo ke situation ta pral changer. E jounen jodi a la a, lèzòm zame yo montre vrè vizaj yo. Nou wè sa k pase yo kase anpil komisarya. Yè, gen yon sitiyasyon ki pase onivo de Jeral Batay. Yo fin pran yon bandi nan maten ki t ap pote bal nan yon lòt baz. Epi kèlke zè apre, bandi parèt nan menm espas sa a, yo dezame plizyè polisye e yo menm ba yo anpil pataswèl. Men nan ki peyi nap viv pou kounye la. Men fòm di nou for de tou sa pa egzanp pou la joune dyè gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Enfòmasyon yo tèlman anpil e se sak fèm di ke se jodi a mtap travay sou dosye sa yo. Ekoute pou la zòn de dwouya jiska avyasyon danje zòn wouj. Eske w konnen genyen 2 ti jèn pandan. sitiyasyon sa a, y ap sòti nan zòn anwo pou ale nan zòn sat, ebyen kèlke bandi zame kenbe jèn sa yo, lefètke y ap poze yo kesyon, y ap fè yon maksimòm de presyon sou yo, yo pa kapab stoke presyon sa yo, èske w konnen yo touye 2 ti jèn sa yo, e kan manman yo tande nouvèl la, Manman yo fou. Eske w konnen gen yon sitwayen ki sou yon moto, nèg yo kenbe l lefèt ke misye gentan wè zam epi y ap poze l kesyon misye pipi sou li. Kòm li pipi sou li, se ta petèt yon konplis oubyen yon koupab. Yo pran l, yo touye l. Eske se byen? E sa ki pi tris ankò jounen jodi a la ki fini avèk lapolis lan, tout nèg sa yo ki yo menm antre nan komisarya, yo pran zam, yo touye polisye, yo met polisye deyò, Nèg yo ap fè, m ta kapab di, bèl avèk zam yo, kenbe zam yo nan men yo nan tout lari pou di se yo menm ki polis jounen jodi a. Se yo menm ki lapolis. Yo te lepolis, ebyen kounye a, yo pran tou de grad yo. Yo se lepolis e lapolis. Sa ranvwa kanmenm yon imaj sonbre egalman sur Ayiti. Gon ti sou komisarya bò batima a, Polisye ki te ladan l yo, se te avèk anpil enkyetid yo te la paske a nenpòt ki moman te kapab gen yon pote boure. Men chans pou yo te gen yon blende ki te la. Epi nèg yo ap gade kafou ayewopò a se kòmsi yo anvi moute pou al atake pi wo. Bon m pa konn sa fè nèg yo pat moute. Bon mesye nou gen tout pouvwa nou nan men nou. Kòmsi m pa mande pou n touye polisye. M pa mande pou n touye polisye men si n wè nou ka pran tout komisarya a se moute sou Dèlma pran komisarya a de 33 vin pran Petyonvil paske peyi a e pou nou l ye. Yo te gentan ba nou peyi a depi lè m ta kapab di nou siyen yon pak avèk lè politik. Ba wi, paske se konsa nou te bezwen peyi a fonksyone. E kounye a la nou antre nan lojik la. Ban m fè nou gade kèk imaj. Imaj sa yo nou pral gade la a, se nan kad batay Ti Bwa ak Gran Ravin. Le pwisan Izo de Vilaj de Dye, nan kad batay Ti Bwa ak Gran Ravin nan, Misye antre nan yon seri de kay lap fè video kote lap di w men rad polisye. Men nan ki nivo rad polisye yo tonbe jounen jodi a. E dezyèm batay wap wè gen nèg ki sou video sila a tou nan kad batay la ki avèk jile pa bal udmo sou yo. Ede m konprann non. Moun malad yo n pa annafè avè yo nan lopital la. A inifòm ti vòlè ti bwa yo men yo nèg sa yo abi an polis moute anndan cha blende wi moute anndan cha blende yo melanje a polis m pa konn ki polis sa yo m pa konn kiyès men map map men fò m pale pawòl yo m pa konn kiyès nan gouvènman m pa konn kiyès ki bay nèg sa yo sa paske m pa kwè tout leta ayisyen an Te ka kòmsi nou eta konsa. Bay bandi inifòm sa esam jwenn nan kwen kay ti jid la wè a esam jwenn gon pakèt lòt inifòm wi nèg yo pa vin avèyo m gon video map fè ankè poum moutre nou a m gen nenpòt 15 inifòm polis m jwenn nou jwenn yon lapopo nou jwenn yon zam polis lakay yo a tou m vle inifòm sa yo wi paske m fèk jwenn inifòm la toujou mete w la. Wè inifòm, a yon lòt inifòm polis nou jwenn ankò. Anndan kay nèg yo. Wi, men li, anndan kay nèg yo. Anndan kay nèg yo. Nèg yo e chèf yo ye. M pral boule tout. Lè m ap boule yo, m ap fè videyo yo. A yon nèg sa yo, y ap mache fè zak lan vil la a inifòm, epi e sen yo ye lan vil la. Wè inifòm polis wi. Kay nèg Tibwa e, men li. A yon gran chapo. Gade yon ti kepi polis. Yon ti kepi polis. Ey gaz, moute gaz yo, mete yo la. Pa gen fè m fè efò konsa. Kot lòt. Fè nèg yo vin nan arès yo toujou. De jou an jou m ap jwenn. Sa fè m 26 inifòm. Sa fè m 26. Sa e sa n fèk jwenn nan. Kisa w di tèt ou menm ki polisye? Inifòm sa pa itil anyen ankò. Ou pa ta dwe mete l sou ou. Hein? Depi w mete l sou ou sa vle di ou son moun bon. Ou reziye w sa l fè l fè w mèt mouri jodi a pa gen pwoblèm paske w son moun ki san dinyite. Se pa vre? Guerby Geffrard ou menm ki te pretann ke w mouri, men aprè kèk jou ou resisite. Mwen polisye konfrè mwen yo, kòlèg mwen yo kòman nou ye? Aprè tout sa ki te fin pase nou konnen deja, le mond konnen l deja. Ebyen polisye Geffrard Guerby, polisye onèt la, polisye angaje, revolisyonè a, nou ankò la. M te ka met inifòm nan pou m fè yon ti pale avèk nou. Men, sa pa gen valè ankò. Sa a san valè. Pase m wè l nan e bandi. Bandi ap mete l atè. Li pa gen valè ankò. Sa fè m pa ap mete l. Men m ap di nou konsa. Kouman n santi nou jounen jodi a? Komisarya Matisan fèmen. Bandi fèmen komisarya Matisan. Yo pran. Antèn Stasyon Gonayiv, yo pran antèn Douya, yo tiye polisye. Bòy, swat, swat bri. Inite sousou sa yo, laplipa, gen kèk grenn ki moun ki nan yo wi, men majorite inite sousou sa yo kote nou kounye a jounen jodi a? Bòy, Idmo, BLTS, dcpj kote nou jounen jodi a? Men Matisan bloke, nou pral debloke l. Si se nèg ti mesye ki bay tèt yo non Fantom yo ki te nan Matisan, lè konsa Matisan te gentan gen lapè. Si se manm sendika SPNH 17 yo ki te Matisan, tout bagay te gentan frèt. Te gentan voye pil nèg a foula vin fè tenten, met foula, met jile, vin poste, met kagoul, met tout tenten. M ap di nou sa. M dèyè mòn nan map pran swen map vini batay la pap kanpe non e Bondye pa dou fòk tout tenten sa pa disparèt fòk lapolis la chanje e map sijè a nenpòt nèg ki ta vin direktè lapolis la aprè gang e alye gang yo bay pou Leon Charles la chanje inifòm lapolis la sinon m pap janm metel sou mwen. Paske sa m ap mwen Bondye ap fè inifòm sa a, enstitisyon prestijyez sa a, mesye pridan mesye. M ap vini. M ap vini, m dèyè mòn nan m ap vini. E dèyè chak gwo montay toujou gen yon ti mòn ou pa ka monte. Lòt semèn nan n ap sezi wè sa. Bandi ap pran dcpj. Y ap met polisye deyò, make sa m di nou an. Lòt semèn nan bandi ap pran DG, y ap met polisye deyò malgre sa m di nou an. E y ap pran enspeksyon jeneral. Malgre se kòb yo peye pou yo anba a, bandi pa konn pa konn byen a moun. Y ap pran l. A yo bezwen baz yo pou yo tabli katye jeneral yo. Kòman n santi n mesye? Nèg ki te ma ki ta pa ki ta pa nèg ki te arete a Belzonn gwo nèg yo. Nèg ki t ap mache lakay mwen mache lakay mwen vin tire vin tire nèg sa a. Pou ti mil goud kòman n santi nou kote nou nou pa ratisan nèg ki ta ki ap mache nui Yanick Joseph nèg nèg kot kot Léon Charles Léon Charles kote w menm atis an menm atis an bloke wi frè m kote w m konnen m konnen bandi w ye m konnen nèg ki gen nan deyò w ye menm menm atis an bloke w pa fè anyen w pa ka fè anyen pati w pati w kite peyi peyi a m ap toujou di sa nou fenk kare pa vle wè n m pa pale anpil men nou fenk kare pa vle wè n. Bann asasen, bann gang abiye, bann gang a vès. L'institution policière aujourd'hui c'est le déshonneur. Map tann pou m wè si map mache nan lari an pou m wè yon polisye mete inifòm sa sou po do l. Men gen yon pwoblèm wi paske se pitit malere malerèz ki nan lapolis. yal defann de twa goud paske mizè a dur antouka Haïti m swete ke ou rejenere tèt ou o mwen pou moun ki gen dignite kap viv nan peyi sa ebyen kapab viv kelke jou ankò san krent nan nouvèl sosyete sa. si Ayiti vrèman deside rejenere tèt li. Merci la famille Kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.